Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nèg 400 mawozo yo desann meyè yo sakaje moun ak kout bal nou te pwomèt ou nap vini avèk detay sou pote boure sa ki fèt nan zòn meyè kote nèg 400 mawozo yo desann e pou yo kapab bay sa yo rele yon sòt de replik tande byen le 14 mars 2023. Nèg 400 mawozo yo pral pran yon frap prèske sou tèren yo, lakay yo. E frap sa a se yon frap ki konkokte par dè zenmi ki defini yon pi bon strateji pou te kapab manyen nèg yo. Tande byen jan m pral ba nou detay yo. Nou sòm le 14 mars 2023. Genyen. Yon sitwayen ki rele 4 ponyèt. 4 ponyèt sa a se te alye ansyen chèf gang depòte. Misye te konn bay nèg 400 mawozo yo anpil pwoblèm. Dayè, se nèg ki te konn ap goumen, si gen 4 nèg li ka pote boure li pran yo a men, li touye yo ak men l. 4 ponyèt. Imedyatman nèg yo fin touye depòte, 4 ponyèt kounye a li menm Li al chache baz li. Misye al jwenn nèg chen yo nan Kwadèmisyon. Kounya la, pa bliye m di nou gon pakèt strateji k ap mete atè a la. Nèg yo gen yon mòd, menm lè lanmò san jou fin touche nan men yon machin, tande byen wi, lè machin nan pral pase nan zòn kote anpil sòlda fè stasyonman yo, ebyen nèg sa yo tou Yo toujou gon kòb yap mande an retou, mande w mil goud, mande w mil senk san goud. E dèfwa yo konn egzèse anpil presyon. Kòm nèg yo konn espas sa a byen, ebyen nèg 4 ponyèt yo vin monte yon kou. 4 ponyèt li desann ansanm avèk kèlke akolit nan yon machin bwat. Men fò m di nou byen gen yon wout ki pase pa Dumiseau pou vin tonbe nan kafou Simeyon. 4 ponyèt vin melanje avèk daprè enfòmasyon yo nèg vava la nèg meyè ebyen yo pral bay nèg sa yo yon bwa kale lè bwat la kanpe bò dagou se bò yon pòs de kontwòl e zòn sa li pèmèt ou gen aksè ak mache pwason an pou moun ki konnen zòn sa byen nèg yo desann nan yon machin bwat imedyatman nèg yo rive kote Sòlda sa yo konn ap mande nèg mil goud avèk anpil presyon an, nèg yo pete bal, yo vide bal sou sòlda yo. Sa w tande a la a? A! Anpil nèg pran bal. Anviwon 4 a 5 sòlda pèdi lavi yo le kou li reyisi pou mesye sa yo epi nèg yo ale lakay yo. Lè nèg 400 mawozo yo vin konnen ke se nan yon kou konsa yo pran, ebyen nèg yo di ekoute pwiske zòn Meyè te site nan sa k sot pase a la a, ebyen yo menm yo al bay yon repons le 15 mars 2023 nan Meyè. Nèg yo rive, yo pa bezwen konnen inosan, yo pa bezwen konnen koupab, yo simen bal. Gen yon ti videyo ki ap sikile atravè lè rezo sosyo. Sou ti videyo sa ou kapab wè gen yon machann fresko, se kòm si se yon moun ki fatige epi ki chita k ap repoze li, non, il est mort. Epi bouwèt fresko a. Li pa chavire non komsi son bagay ki kage. Un peu plus loin wap wè gen yon fi ki gen yon mayo vert sou li epi m kwè se yon jupe noir. Se yon machann pen. Li tonbe tou. Sou video sa ou kapab wè 2 imaj sa yo epi nou pa konnen si gen lòt video ki disponib men se sa selman ki rive jwenn nou e nou ta kapab di ke se grav. lè w ap gade videyo sila. Ebyen se konsa nèg 400 mawozo yo menm yo pote boure. Fò m di nou byen ke nèg 400 mawozo yo gen anpil nan yo ki pa konnen 4 ponyèt byen. Pa gen anpil nan yo ki konnen 4 ponyèt. E pandan se tan aksyon sa yo ap pase genyen nèg rakèt. ki sòti ansanm avèk nèg anba bouk, nèg Duval 30, pou t al fè ekzaksyon sou lari an. Lapolis te sèke yo e pete anpil kout bal sou nèg sa yo. Nèg yo pete kouri, men malgre tou, sa pase le 14, le 15, nèg yo sòti pi rèd pou al fouye moun. Tèt chaje! Men kòman sitiyasyon an te ye nan Kwadèboukè antre 14 e 15 du mois de mars. an sèt ane. Pandan nap fè emisyon sa la genyen yon video ki rive jwenn nou alò se plizyè video e se nan zòn nò la wi e kote ke gen moun ki di se waoube ebyen nèg ki gen gwo zam nan men yo piye espas sila a pèsonèl la li te eparnye E lapolis ak blende yo, anpil moun tap tann yo men yo potko kapab rive a lè. An nou swiv kelke petit video pou nou wè koman bagay yo grav nan peyi Dayiti. Lòt dosye nou pote ba ou, Petyonvil ensekirite, sitwayen nan Meyòt yo ap eseye wè kisa yo ta kapab fè fas ak rekoudesans nan kesyon zak ensekirite epi gang yo ki pa sispann vale tèren. E otorite yo ki parèt enpuisan ou sinon konplis, ebyen divès sitwayen nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens oblije adopte plizyè mezi pou kapab pwoteje tèt yo. Si nan Lyankou nan departeman de l'Artibonit, sèten deside afwonte bandi yo, abitan yo nan Pòtoprens kòmanse reveye yo. Nan katye Meyòt nan Petyonvil, rivren yo regwoupe yo nan yon strikti ki rele. Pitit Meyòt, an fransè, Fils et Filles de Mayotte, yo deside pou kapab kontwole tout bagay. Tout etranje k ap sikile nan zòn nan gen pou obligasyon pou kapab idantifye yo avèk yon pyès idantifikasyon. Dorenavan, se yo menm k ap pale, nou mande ak tout sitwayen k ap viv nan komin Petyonvil pou kapab rantre lakay yo aprè aktivite avan 9 è du swa e pou pa sòti lakay yo avan 5 è du maten. Motosiklèt ki ap sikile nan zòn nan ki se pa moun zòn nan fòk yo aplike anpil vijilans nan lide pou kapab parèt prudan fas ak sitiyasyon ensekirite sila a ki ap taye banda nan kapital la. Pou inisyatè yo, mezi sila a vize notaman kontribye ak efò Lapolis Nasyonal Dayiti nan batay ki vize kontrekare gwoup ame yo, Si nan lòt kote yo se chape moun y ap chape poul yo, ebyen sitwayen sa yo yo menm vle konbat nan lide pou kapab jwenn lapè ak sekirite tankou jan sa te ye lontan nan kapital peyi Dayiti. Nou kòmanse tande m! Nou kòmanse tande m! Ba wi! Nou kòmanse tande m! E gen anpil lòt zòn la a fò m di nou ke ebyen pou yon sitwayen antre la depi l fè sis, set è di swa, swa vin sou moto fò w byen idantifye w. Ou konprann? Paske anlè a la, map mande tout moun kap fè zòn sila a Meyòt, Bwa Mòkèt, tout kote sa yo, mache a pyès idantifikasyon w paske ebyen gen anpil moun ki deside yo menm yo pap mouri a jenou. Bravo! Nap rapousib avèk lòt enfòmasyon. Òganizasyon Eta Ameriken òganize yon reyinyon, se yon reyinyon de travay le 15 mas avèk gouvèneman ayisyen an, Haut Conseil Transition peyi Dayiti. Eta manm obsèvatè pèmanan nan OEA epi tou lòt pati prenant kle yo. Rankont sila te gen pou objektif, daprè OEA, idantifye domèn priyoritè, sekirite, èd imanitè ak asistans elektoral, ranfòsman demokrasi, ki nesesè pou kapab pèmèt yo asire eleksyon enkliziv, lib, jis e kredib. et yon transisyon demokratik an Haiti dek yo kondisyon yo ap permèt sa. Renkont si la li rotransmèt an direk sou site web OEA, Et puis tout sous page Facebook avec une interprétation en espagnol, anglais, français et portugais. Dialogue, ça a été marqué par participation plusieurs personnalités. D'un coup, ministre Affaires Étrangères Haïti, Jean-Victor Généus, directeur Général Police Nationale d'Haïti, Membre Conseil Transition au niveau HTC d'Haïti, Minis afè etranjè, komès eksteryè Jamayik, Kamina Johnson-Smith, sekretè jeneral adjwen pou Ewòp, Azi Santral ak Amerik nan Departeman Afè Politik Nasyonzini, Miroslav Jenca, ansanm avèk reprezantan spesyal sekretè jeneral OEA nan peyi Dayiti, Cristobal Dupour. Nan kad rankont sila, sou-sekretè jeneral pou Ewòp, Azi Santral, ak Amerik Miroslav Janca, li lanse yon apèl a kominote entènasyonal la pou yon apui imedya yon mannyè pou kapab elimine gang ame yo epi tou stope vyolans kwasant nan peyi Dayiti. Hélène Miguer Lalim, reprezantant spesyal sòtant sekretè jeneral Nasyonzini, bò kote pa li, mande. aktè entènasyonal yo pou kapab miltipliye jefò yo e poze anpil aksyon ki ap parèt pi konkrèt. Léon Charles, ansyen chèf polis nan peyi Dayiti ak reprezantan pèmanan Ayiti bò kote OEA li menm tou mande kominote entènasyonal la pou kapab pote yon èd konkrèt bay peyi sila pou kapab adrese pwoblèm gang ame yo pandan li fè konnen ke lapolis nasyonal Dayiti pa gen kapasite pou sa. Prezidant Haut Conseil Transition an Mirlande Maniga, kanta li menm mande pou pa pèdi tan pou pase prese nan aksyon konkrèt yo. Li soulinye ke li t ap vrèman enposib pou rive fè eleksyon san yo pa mete gang yo hors d'état de nuire. Se yon fraz kle. Li vrèman enposib pou òganize eleksyon san ke gang yo pa yon kote y ap respire. pezibleman. Mirlande Maniga li menm tou deplore absans mwayen fonksyonman ki konpwomèt travay HCT an kote lap vrèman difisil pou kapab abouti ak misyon yo. Reyinyon sila a fini pa tradisyonèl apèl patisipan yo ak yon soutyen imedya kominote entènasyonal la pou ranfòse lapolis nan peyi Dayiti epi tou elimine gang ame yo ki menase sekirite peyi Dayiti. L'invité du jour se le Doktè Frantz Large ki li menm ap denonse ensekirite a kap kraze peyi Dayiti e mete peyi sa a jenou. On va revenir tout à l'heure pou boukle. E pandan ke nap pale de ensekirite an, m ka di w ke mwen menm pèsonèlman m se yon viktim de ensekirite a. Paske nou konnen ke jiska prezan Doktè Large paka antre lakay li. E kay mwen se pa bandi ki okipe kay mwen, se polisye an inifòm ki okipe kay mwen. E sak fèm di w se pa yon kesyon de kore lapolis lan, men anvan pou kore lapolis lan se refòme lapolis lan. Pase gen anpil vagabon nan lapolis lan. Men, pandan gen vagabon gen moun de byen. E gen youn nan moun de byen yo ke m ta renmen voye yon gwo kout chapo pou li, se komisè Jacques Lafontant, komisè de Dèlma. Se domaj se pa Dèlma m te gen kay mwen pase pwoblèm lan t ap rezoud. Kote, ya de sela 2 jou, misye ap antre. dechouke polisye parèy li men de polisye kowonpi, de polisye vòlè pou yo kapab remete pwopriyetè yo nan kay yo. Donk komisè Jacques Lafontant yon gwo kout chapo e mwen menm swè m ta genyen an se ke de jan kòm le komisè Lafontant ki yon le respè letik de vrè militè yo kapab pran le kontwol de sèt enstitisyon polisyè pou yo kapab netwaye les ecuries d'urgence paske premye bagay ki pou fèt se anndan lapolis lan menm pou nou flòch paske tan ke nou pa fè yon flòch lavaj a presyon anndan lapolis lan nou pap kapab ale de lavan e ou wè levanjil di w si w gen yon brak ki pa bon koupe l Pase pito ou antre avèk yon grenn bra men omwen w ap antre pase pou w antre avèk yon bra k pouri k ap gangrene tout kò a. Si w gen yon je k pa bon, nou menm doktè je, nou konnen ke lè w gen yon je k pa bon, enikeyasyon. Se retire pou retire l pase otreman l ap pi mal pou ou. Donk, pwoblèm ensekirite a, avan tou, se genyen dabò yon gouvèneman serye Ou poko ka fè eleksyon. Moun kap di wap voye nan eleksyon se imoralite, se du vagabondaj paske avèk gangster sa yo ki nan peyi an ou paka gen eleksyon. E yo konnen pou sa yo vle voye w nan eleksyon paske yo vle yo bezwen voye w nan eleksyon presizeman pou yo mete yon prezidan popetwèl, dè palemantè popetwèl pou yo ka fè dè kontra popetwèl pou yo ka ratibwaze tout richès minyè ki gen nan peyi dayiti. Son bagay yo pa renmen lè Doktè Laj ap di, se rezon ki fè yo okipe kay Doktè Laj men Doktè Laj ap toujou di l paske le Docteur Laj Nan de kont a rand a pèsòn ke a Jean-Jacques Dessalines, ke de ansèt Doktè Laye te kanpe a kote l premye janvye 1804 e avèk le Dieu d'Israël ki kreye la nasyon ayisyèn. Donk, premye bagay la, se yon gouvèneman de tranzisyon ki pou mete sekirite nan peyi a. W ap mande m ki jan pou gouvèneman sa pral parèt? Eben gen de jan l ka parèt. Se oubyen moun onèt nan lapolis yo Yo fè w leve pye yo, oubyen alò dyaspora a, olye pou n ap goumen ant nou menm, pou nou kanpe, pou nou egzije pou yon bagay serye fèt, paske avèk moun sa yo k la, ou pa pral rive okenn kote. Donk premye bagay pou w fè, se mare vagabon nan lapolis. Mare vagabon nan lajistis, paske lajistis pa pou malere ankò. Yon moun malere, sa di ou pa ladan l. Paske si ou pa gen lajan, ou pa ka deplase yon jij. E sesi nè pa nòmal. Mare vagabon nan sektè prive. Menm baga menm menm menm si vagabon gen menm koulè avèk doktè laj paske an reyalite map di w ensekirite a kote l sòti zam kote zam lan sòti zam lan pa sòti nan syèl se pa zonbi k vin ak zam lan zam lan sòti di teritwa dè Etazini damerik e zam lan ki kote l antre l antre li pa antre pa parachit l antre pa dè waf e tout moun konnen ki moun ki kontwole waf yo. Donk sa vle di ke premye bagay, e ou wè pwoblèm ensekirite sa a, son pwoblèm ki ka rezoud an 2 jou. Se pa rete fè makak, mete bato, avyon, sa epi la bullshit, se de la foutèz. An reyalite, a pati di moman ke dyaspora, e m ap voye yon mesaj pou moun dyaspora, olye ke n ap goumen ant nou menm, olye ke n ap fè makak, n ap vote pou mesye Biden an reyalite k ap betize avè nou. Pase afè de pwogram Biden an, e pa pou nou l ap fè l, l ap fè l pou tèt li. Men, olye pou n ap fè sa, mete nou ant nou menm, parèt devan gouvènman ameriken, di gouvènman ameriken, ou konn sa k pase? Afè de zam k ap rantre ann Ayiti an, kanpe l. Pase si w vle kanpe l, w ap kanpe l, paske se lakay ou li soti. E gen yon biznis ladan l. Yon fizi koute 100 dola Ozetazini, se 10 mil dola l koute nan peyi Dayiti podyab kote moun ka pare m ka manje menm. Donk moun dyaspora, mete nou ant nou menm, parèt devan Biden di afè de zam k ap rantre nan peyi Dayiti an pou l touye Ayisyen an, nou pa vle l. Pase menm lè nou pa Ikrenyen, nou pa gen je ble parèy ou men se fout moun nou ye e sou gwo peyi kounye a se akoz de Dayiti. Pase se Ayiti ki te ba w lalibète, se Ayiti ki te pèmèt ou kanpe kote ou kanpe a. E dezyèm bagay la. Dezyèm bagay la tou, a pati di moman ke gang yo pa gen minisyon, yo pap ka kontinye goumen. E, minisyon, se menm jan. Yo sòti o Zetazini, yo antre pa lè waf. Yo antre pa lè waf prive. Donk, kòm mwen di w, a pati di moman ke de bagay sa yo rezoud, sa te kòm si m ta di w, ensekirite ap tonbe de li menm. Se kòm, se kòm si m ta di w, yon plant ou pa wouze. Yon plant ke lapli pa tonbe epi ou pa wouze, epi ou pa ba l fimye, l ap deperi. Donk sispann fè moun pran anala pou sizann. Pwoblèm ensekirite sa a, an reyalite, li menm avèk pwogram Biden an se menm bagay. Sètadi ke, d'une part, yo bezwen kreye yon ensekirite pou moun pa ka ret nan peyi an, dezyèmman, yo di w ke ou mèt vini, menm lè se travay, sa w jwenn lan, menm lè se travay mason, salye a, menm lè se doktè ou te ye epi kounye an se bale lari, vini paske gen travay pou ou, gen je olenpik ki pral vini, epi kòmsi m ta di w, yo bezwen pou vote pou nou pi devan. Donk sa vle di lè sa a peyi an ret lib epi yo kapab fè sa yo vle a. Donk, la premyè choz, se ke kòm mwen di w, m adrese yon mesaj, le Doktè Lòj adrèse un message aux éléments sains de la pnh, ke m konnen, gen anpil nou, anpil nan nou ke nou konnen k ap soufri de bagay k ap pase nan enstitisyon polisyè yo. Paske vagabon ki nan pnh lan, an reyalite, se yon ensilt pou enstitisyon an. Paske mwen menm kote w wè m ye la, m vini dan yon ras de militè. Gran paran m te fè la guerre de l'indépendance, konprann, gran papa m te nan lame Sextus Berrouët, donk se nan yon bay de militè, e m konnen ke an reyalite, gen anpil moun, ke se swa nan lame, ke se swa nan la polis, ki pa kontan de sa k ap fèt lan, de voryen, vwayou yo, k ap itilize inifòm lan pou yo fè vagabondaj, e se yo ki bloke peyi a. Donk, a pati di moman ke les elements sen de la pnh, pas an aksyon a pati di moman ke la diaspora an blòk ini yo kanpe devan Biden pou yo di ekoute grimas sa kap fèt la kounye an menm nou konprann nou, nou konprann jwèt la nou pa vle l a pati de se moman nou ka gen yon lòt bagay e lè ou gen gouvènman de tranzisyon sa a ki kounye an menm se pa inikman yon kesyon ensekirite men gen yon seri de baliz lap mete paske ou konn sak pral pase la kounye an menm sak pral pase la kounye an menm se menm madigra ti konn pase yo Ki pral refèt ankò. Wap wè yon moun ki sòti kotel sòti, yon bòn kotel sòti, yon bay bay, men lap kòmanse bay fèyton l, lap kòmanse bay sak siman, lap kòmanse bay sak diri, lap kòmanse bay kit skolè, epi kounye an menm gon yon sondaj, yon enstiti de sondaj ki pral kòmanse bay rezilta, li te 2 pousan kounye an li 3, li 5, li 10, èske w konprann sa vle di jiskaske l prezidan? Epi kounye an menm, lè l fin prezidan kounye an menm, demen maten, w ap wè li rive Mèmè Gonayiv, epi delegasyon ap vini, Mèmè chita sou 20 milya, 30 milya de dola de kuiv. Wè! Miragwàn, kabonad de kalsyòm. O baba! Bagay la bèl! Petwòl Lagonav, gaz natirèl, Ayiti gen menm kantite gaz natirèl avèk Kata ou wè ki chita kote li a. Men sòf ke li menm, a la diferans de Kata, sa a se pa pou ou li ye. Donk, nou menm pèp ayisyen, kòm mwen di ou, fò nou. Mete kò nou ansanb pou nou dabò rezoud pwoblèm ideyolojik ke misye pale a. Pwoblèm ideyolojik lan li trè senp. Ki sa l ye? An reyalite pou ki sa Ayiti bloke? Pou ki sa Ayiti bloke? Pou yon sèl rezon. E ke moun ki gen pouvwa ekonomik lan nan peyi a, a la diferans de Sendomeng kote y ap fè kòb. Men moun ki gen pouvwa ekonomik Sendomeng lan, yo envesti. La menm li pa envesti. Se rete la bank epi kounye an y ap pran lajan w, y ap fè lajan w travay, y ap fè yon seri de mikmak, de kzakzak epi yo gen yon bann de trafik. Donk, sa vle di ke fò ke genyen yon drapo ideyolojik pou menm jan l te fèt alepòk de Jean-Jacques Dessalines kote aryè granpapa, aryè granmanman m ki te rele Juste Chanlatte, se li ki te redije konstitisyon 1804 li te di ke tous les Haïtiens sont des nègres. Menm lè w grimo tankou Doktè Laj, menm lè w ta yon blan paske te gen Polonè ki te. an Ayiti alepòk. Gon bagay nou pa konnen. Aryè gran papa, aryè gran papa Donald Trump, li te rele Rony Stroop, li te konseyè, konseyè atè Jean Jacques Dessalines, Bobadopolis. An reyalite Donald Trump desandan Ayisyen. Ou konprann? Men, se, alò, lè sa a, ou vrèman gon inyon nasyonal. E lè sa kounye an menm, ou kapab ale de lavan epi w ap chita epi w ap di men ki pwoblèm peyi a? Peyi, pwoblèm peyi a se ke nou genyen yon. A pati di moman ke ensekirite a rezoud, paske kòm mwen di ou, depi ou gen yon gouvènman serye, ensekirite a ap rezoud, m ba w garanti. Depi ou gen yon lidèchip nan peyi a, ki konn sa l vle, ensekirite a ap rezoud an lespas de 15 jou. Paske se koupe zòn ensekirite an, paske an reyalite an, se yon kinnaping ke, se pa kinnaping moun non, se peyi an menm ki nan yon kinnaping. Y ap fè espre, y ap voye zam sou ou, èske w konprann sa m vle di w? Epi, pandansetan, y ap retire tout Ayisyen ki te ka panse, epi pou yo kapab rantre, pou yo pran, pou yo pran lò nou, pou yo pran tout bagay. Men depi ke je peyi a ouvè, nou wè sa bagay la ye, enben lè sa a n ap chita epi n ap di men ki pwoblèm? Men pwoblèm lan se ke Ayiti gen yon pwodui nasyonal brut de 8, de mwens ke 8 milya de dola. La Repiblik Dominikèn, la se le pre, lansyen prezidan de chanm de komès ki pawòl. La, la, la Repiblik Dominikèn a un produit national brut 11 fwa ou menm 12 fwa seli d'Ayiti. Men, le pwojè, se ke, an 2054, lè nou pral selebre 250 tièm anivèsè de notre indépendance, nou kapab rive o mwen nan menm nivo avèk la Dominikani. Nou ka fè l! Nou ka fè l! Japon te fè l. Japon te fè l. Pandan 20 tan, Japon te gen yon to de kwasans de 2 chif. La Chin te fè l. An 1976, la, revni pè kapita la Chin te pi mal ke Ayiti. Kounye an menm y ap vanse la pou yo, pou yo, pou yo pase devan, devan Lèzetazini. de choses claires et moi qui qui était dans le conseil d'administration de la chambre de commerce d'Haïti qui était au centre de facilitation des investissements kote tout prezidan chanm de komès yo te voye doktè Laj pou reprezante le sektè prive des affaires e ke dimanch dènye nou te chita avèk chanm de komès gran sid yo pou nou wè ki jan nou kapab mete 4 depatman gran sid yo sou la vwa di pwogrè mwen di w ke les projets de la banque mondiale yo pa fèt pou Haïti. E se sa le pwoblèm. Paske pwoblèm ki genyen avèk eleksyon sa yo bezwen w, yo bezwen mete w lan, se ke w gen yon nèg a kòl a kravat ki pral vini, epi se pwojè Bank Mondyal yo ape. Kisa k pwojè Bank Mondyal lan? Pwojè Bank Mondyal lan, lò a n ap bay, avèk menm lwa 64 lan, sa vle di se 2 pwen 5 pousan y ap ban nou nan lò a. M te nan yon deba avèk direktè dè min lan, lè l ap pale m de yon afè de 30 milyad dola, m di men, si e nan bagay sa a, kòb y ap ba ou pa an, se 4 kilomèt wout li ka fè. Epi pandan se tan, y ap polye anviwònman. Nou pa nan bagay sa a. Wi, nou dakò avèk min nan. Paske wi, li fò esplwate lè min. Men atansyon, nou pral o Gana. Nou pral gade ki jan y ap travay o Gana. Aktyèlman, olè n ap aprann nou bann de bagay ki pa piti nou anyen, de degalite dè jan, yon bann de boulshit, de foutèz. Aprann lendistri minyè. Nou bezwen yon seri de jèn ki pou antre pou ap aprann le jeni dè min pou lè ou gen yon gouvènman serye, lè ou gen yon nèg ki anvwaye pa lè zansèt ki pran lè rèn di peyi pou lè sa a kounye an menm ou kapab gen dè enjenyè k ap kapab pandan y ap eksplwate min nan y ap gade pou yo wè jan y ap eksplwate l lan èske se nan enterè peyi an li ye. Humm imajine w mesye yo la ki pran militè yo ki pran kontwol la gine lè yo fin pran kontwol la gine konsa yo wè yo wè gon gon gon gon gon tiyo ki sòti nan min nan ki rive dirèkteman nan waf lan san okenn kontwòl pa fèt mesye si nou pa ouvè je nou se menm sak pral rive isit ou konprann donk sa vle di wi fò gon yon endistri minyè ki fèt men ki fèt menm jan li te fèt o Katar o Katar ya ka ya karantè de sa kata te pi mal ke ayiti. Gade kijan yo imen pouri sa paske yo gen de moun serye kap ouvè je yo pou lè yap esplwate min yo men li fèt dan de kondisyon ki pèmèt pou yo re-envesti. Mwen pa dakò avèk jan Bank Mondyal lan vle fè agrikilti a paske yo menm jan yo vle fè agrikilti a se kòmsi m ta di w agrikilti dekspòtasyon pandan peyi a ap mouri grangou pandan peyi a ap mouri grangou ou pran les plus belles terres du pays a Sen Michel de Latalay ou ba yon moun li kap espòte pou kokakola kòman w vle yon bagay konsa. Kòman fè yon bagay konsa? Kote Desalin met kòl mon Dieu? E les pauvres nèg dont les pères sont en Afrique, ils n'ont rien d'autre rien? Hein? Non. Mwen m pa gen pwoblèm avèk sektè prive pou yo fè lajan men a kondisyon ke nou gen dè lwa ki pou ouvè presizeman laksyonarya ki pou pèmèt tout moun envesti ladan li pou moun k anndan pou yo wè kote yo gad. Fò gen yon agrikilti dabò ki nouri peyi an. Dezyèmman, onivo di sektè segondè. Poukisa mesye Kapeyann cho pou yo konsa pou yo pou yo pou yo pou yo renouvle la lwa Hope alò ke se yon Dominiken ye? Paske mwen menm pèsonèlman se mwen ki te negosye lwa Hope lan lè m te nan CFI. Men, lwa Hope lan kisa li ye? Se li k pèmèt yo kreye travay an Ayiti men an reyalite se misye k ap pwofite. Paske yo fin fè tout djòb lan epi yo voye yon yon djinn ba ou epi ou menm se yon kout sizo w ap fè nan djinn lan e sa k fè y ap peye w salè minimòm. Olye ke w te gen de moun ki tap negosye, ou te gen yon ekip de beni wiwi, epi kounye an menm kap fè sa yo vle. Fok nou refome yon bezwen soutretans la. Bay tout sa w tande, 95 pousan de la balans komèsyal ayisyèn se la soutretans. Tout sa w tande. Nou bezwen l. Men, fò nou refòme l. Nou, olye de 15 santim ou a, nou bezwen o mwen ou 2, o mwen ou 3 dola. Lè sa a, otomatikman, w ap gen yon, yon pwodui k ap, k ap monte. E lè sa a, w ap kapab bay salè minimòm. Paske se trè fasil, m demagoji, o fò salè minimòm, salè minimòm, salè minimòm. Epi an reyalite, ou pa menm konn konte konbyen zòtè ou gen nan chak pye w, paske ou pa janm fè anyen nan vi w. mais nous-mêmes qui dans les affaires, nous-mêmes qui savons les choses, nous, nous connaissons que ça, salaire minimum là, pour Bailey, il faut augmenter la valeur ajoutée. Et on sait comment augmenter la valeur ajoutée. La chaîne des valeurs. Commencer à planter coton, ça va nous désoler. Même si Henri Christophe, tu une filiature. Si Henri Christophe, tu une filiature. On dit que Henri Christophe, et puis qu'on a même le cas, c'est toute filiature. La chaîne des valeurs, c'est la première chose qu'il faut faire. e an menm tan divèsifye ou pa kab toutan se djin se bagay menm jan sendomeng fè blouz epi lelektronik lelektronik imajine w ke an 19 nan lèzane 80 nou te gen elektronik nou pa gen elektronik ankò gon bagay yo rele semikondiktè aktyèlman se la batay de semikondiktè ayiti se le sèl peyi de lamerik ki rekonè ki rekonè taywann kòm la vrè chin Pase ti nèg ayisyen se pa inikman kòmsi m ta di w se pase mòp, se lave, se sesi, se sela. Nou nou ka fè lòt bagay. Prison Blue te fè lòt bagay deja. Se nou ki met kouran elektrik nan lè Karayib Bondye, Jakmèl lakay mwen. Pa t gen telefòn Chicago te gen telefòn Jakmèl. A te gen telefòn Matisan. Ou konprann? Donk sa vle di ke nou ka fè l. Se nou ki te gen enfrastrikti ke nou t ap bay, nou t ap fè près pou Venezyelyen kapab gen endepandans yo. Donk sa vle di ke, wi, m pral abreje. Donk kòm mwen di ou, anfèt, sa k pi enpòtan an, se fò nou defini yon edikasyon de kalite ki detèmine pa le bezwen di peyi. Paske an reyalite, kisa nou bezwen vrèman? Se lè nouvèl teknoloji. Mesaj o jèn ayisyen. Olye nap pèdi tan nou ap rann nou bann de bagay, de bagay, de demagoji, de tenten, de radòt, de sesi, de sela. Ou konn sa n bezwen? Nou bezwen kounye an menm le quantum computing, la, les ordinateurs quantiques. Paske je vous, je vous di ke dan 10 an, ti konpitè sa wap travay lan li pap itil ou anko. Les nanoteknoloji. Lòske n ap gen 250 an endepandans nou, e ke lè sa a n a gen yon peyi, pa yon bwat fatra, yon peyi, peyi tankou Katar, tankou yon seri de peyi ki ap pwogrese, paske yo gen moun nan tèt yo. An 2054, nou pouvon leve nos yeux vers le ciel, n ap gade